Pèp ayisyen, nou mele! Chèf gang Vitelòm ki baze l nan Tòsèl, ki se alye baz 400 mawozo, fèk deklare pral gen yon gè sivil ki pral eklate nan peyi Dayiti. Daprè Vitelòm, gè sa pral eklate se akoz gouvènman ki la a, li te batay, li te fè san koule pou te mete gouvènman ki la a, k ap dirije pa Ariel Henry. Ebyen apre yo fin enstale Ariel Henry, yo yo chwazi bliye l, yo chwazi pa rekonèt li ankò kòm moun ki te batay pou te mete gouvènman sa ki la. Tout lòt nèg yo ap jwenn manje, ap jwenn nan moso gato a, li menm li pa jwenn anyen. Ebyen se pou rezon sa ki fè ke li di konsa ke li pral met bagay nan men gouvènman ki la pou l chavire gouvènman sa ki la. Talè konsa nou pral fè w viv deklarasyon chèf gang Vitelòm ki deklare peyi a pral chavire nan men Ariel Henry. Yon lòt kote nou genyen ansyen senatè Moïse Jean Charles ki deklare Peyi a pral chavire nan men Ariel Henry. E ankò li deklare se sèl li menm si l vin prezidan peyi a k ap ka bay Jovenel Moïse jistis paske moun ki la yo y ap travay pou moun ki touye Jovenel yo yo p ap janm aksepte bay Jovenel Moïse jistis daprè pawòl Moïse Jean Charles. Talè konsa nou pral fè w viv tout ti detay nan Bon Mamit. Yon lòt kote nou gen yon ti bout videyo pou ou kote ke Nou kapab remake nan videyo sa a, se katouch k ap vide sou jèn gason. Katouch k ap vide sou jèn gason. Daprè enfòmasyon yo fè konnen ke se bandi ki soti nan baz 400 Mawozo, kòm nou te wè yon ti bout videyo ki te viral sou tout rezo sosyo yo, kote ke anpil timoun anndan baz 400 Mawozo avèk pil zam nan men yo, ebyen Polis yo, daprè enfòmasyon yo ta fè konnen ke polisye kap vide bal sou moun sa yo se bandi moun sa yo ye. Ebyen nan video a nou kapab remake se katouch kap vide sou jèn gason, jèn gason kouri se katouch kap tonbe, talè konsa nou pral fè w viv tout detay. E ankò nou gen kòlèg ki fwape, kòlèg fwape, kòlèg denonse kèk polisye kap pran kòb nan men ti bis yo, kap pran kòb nan men machann yo pou fè yo pase nan zòn yo a. Ebyen kolèg deklare se li menm ki bandi se li ki mèt zòn nan se li menm pou yo peye si yo al peye polisye ebyen yo pap janm ka pase alèz rèlman vre paske se pa polis yo ki mèt zòn nan polis yo ap fin pran kòb nan men yo polis yo ap prale se yo ki pral pase nan zòn nan ebyen yap jwenn ansanm avèk yo si depi yo pa peye yo. Alò kesyon ke nap poze pou sa kòlèg di an èske se ta yon verite polisye ki la pou sèvi e pwoteje èske se yo menm ki ta ap pran kòb nan men moun yo pou fè yo pase nan zòn bandi yo Eske se yon deklarasyon li fè jis pou moutre ke polisye yo ap fè menm travay ansanm avèk li, kidonk pa gen diferans ant li menm ansanm ak polisye yo? Eske se yon fab misye bay, nou pa konnen, kidonk ou menm ou kapab bay avi pa w nan kòmantè a, ou kapab di sa ou panse nan kòmantè a. Bandi yo toujou ap akize polisye yo ke polisye yo toujou ap pran kòb nan men moun yo pou yo pase yo nan zòn nan, epi yo la yo menm, yo pa janm, bouch yo blanch, fò yo jwenn yon bagay tou. Kidonk nou pa konnen, daprè ou menm, eske kòlèg se manti li bay, eske nou kapab di polisye yo ap pran kòb nan men moun pou pase yo nan zòn Bandi ap dirije yo. Pran ti chèz ba w nou pral ba w tout ti detay. Bonjou bonswa sa depan de lè ou pral gade video sa e je kem toujou dil se ap toujou yon plezi pou mwen poum vin pataje ansanm avèk ou tout sa kap fè aktyalite nan peyi dayiti pou ankouraje travay la se pwofite abone kounya la menm si w potko fè sa e pa bliye aktive siy klòch notifikasyon an pou kapab resevwa yon notifikasyon de tout video ke nap poste yo deja nou di mèsi a tout moun ki deja abone mèsi avèk ou menm ki pral fè sa kounya la menm paske m konnen ke Ou entelijan ou pap vle pèdi pwochèn video nou yo. San pale anpil ann antre nan detay pou video jodi an. Vwala, jan ke n te anonse l nan kòmansman video a, nou gen chèf gang Vitelòm ki anonse peyi an pral chavire, pral gen yon gè sivil ki pral eklate nan peyi Dayiti. Ann tande deklarasyon Vitelòm nan. Batay la pa fasil se vre, men m pral frape pye m atè. E m pwomèt nou sa, Nap rantre nan yon gè sivil kanmenm. Kanmenm, kanmenm, kanmenm. Paske jan nèg yo ap jwe a la, yo rann polisye ki se vrè polisye a sible. Polisye ki kite kay li pou l vin fè travay leta, travay popilasyon an, li sible. Parapò de gang. Chef de gang nan la police yo mete yo. Jodi a yo pran pòz ke yo se sèl wa. Men epoutan gen 3 wa. E yo pral konnen pami 3 wa yo kiyès ke yo ye. Men nou menm nou konnen nou pa konn pè, nou pap janm pè. Jèn gangan. Chen pren. A la guerre comme à la guerre, nou prale jisko bou. M pwomèt nou sa. Nou pa p pèdi batay la. Malgre n tande koulèv la ap bat kò l. Se pou menm rezon sa a, n ap mande tout minis, tout direktè jeneral ki gen diyite, ki gen onètete pou yo retire kò yo nan gouvènman malatchong sa a. Nan gouvènman san pidè, san karaktè sa. Nan gouvènman odas sa. Nan gouvènman nan ranyon sa. Pou yo retire pye yo ladan l. Paske lè bato a koule pou yo tout pa neye ansanm. Lè bato a koule pou pa gen rèl kay makorèl. Paske nou gen plas nou nan sosyete a. Nou ka reponn a la nasyon. Nou ka reprezante popilasyon an a tou moman. Pa kite anbisyon. Foli mete nou nan pozisyon demen pou nou pa ka reponn. Si se pa pwoblèm ensekirite sa a, yo pral egzije gouvènman fòk li fè eleksyon. Depi l fè eleksyon, tan pou l fè sou pouvwa a, l pap ka fè l. Jan pouvwa bèl, jan pouvwa dous. Se sa k fè n wè tout sa n ap wè la yo. An nou klè ak konsyans nou. Chak jou y ap rele Dwan dwan dwan dwan Zam ap antre bal rantre Konbyen fwontyè nou wè k bloke Konbyen fwontyè nou wè k angaje Konbyen fwontyè nou wè sekirite yo ranfòse Konbyen direktè dwan nou tande k mare Ayayay An nou gad yon bagay ki trè bèl nan yon peyi Pakè ap kase Konbyen fwa nou wè gouvènman an adrese l pou l di yon mo nan sa k ap pase a E nou menm ki pou pa konprann Ayayay Mezanmi. Antouka sèl sa n konnen, jodi pa demen, gen pou gen yon bagay ki pou pase. Manman pitit ap mare vant. E jou sa, n ap sòti, n ap libere nou anba kolon blan sa yo, anba espyonaj sa yo, anba malvisite sa a. N ap retire tèt nou e n ap sòti libere, lib e libè. N ap tounen nan demokrasi ke n dwe tounen an. Nap tounen nan demokrasi kenbe. Nou wè jodia nou pa gon gouvènman ki pou adrese l a la nasyon. Nou pa gon CSPN ki pou pwoteje e sèvir. Chak jou elèv lekòl pa epanye, malere, malerèz, ti machann pa epanye, kiltivatè, kiltivatris, youn pa epanye. Nap di ke. Piga n kite entimidasyon fè nou kouri kite zòn nou. Dèyè kote n pral jwenn kòb pou n al afème. Nou pa ka al chita nan pye moun, pa gen yon kote k pi bon pase zòn pa nou an. M konnen moman yo difisil se vre, presyon yo di pou nou se vre, men rete konfyan. Kounya la nou pral fè w tande deklarasyon chèf gang Kòlèg ki pale konsa. Twazyèmman, m ap mande pou tout moun Kwadèboukè An jeneral, mwen menm a lamò sanjou pran yon dispozisyon avèk tout lòt chèf yo k nan Kwadèboukè a pou n fè ke nou konnen ke nou mèt dòmi pòt ouvè, san kè sote, san pwoblèm. Paske nou pran dispozisyon la pou n moutre lapolis ke yo pa ka bay pèp la sekirite, nou menm nou chwazi bay pèp nou an sekirite nou menm, pèp zòn nou an nou chwazi ba l sekirite nou menm. Paske Katriyèm bagay lapolis ap fè la se pran machin malpas pase yo pou kòb. Yo te konn pase yo pou kòb, yo pran kòb la anba lè yo rive avèk machin yo. A lè yo konnen nap pran machin nan men yo, yo pa fè ni de ni twa yo pran kòb la depi nan depi grantye nan men moun yo. Anndan dwàn grantye a yo fon moun al ranmase kòb la pou yo pote ba yo. Trelè, dimil dola, gwo bwat yo, senmil dola, mwayèn bwat yo, demil dola, ti yas yo, mil dola se konsa nèg yo pase machin yo lan moman la konnya se konsa yo pasel e pou kòb yo pasel imajine yo la pou pwoteje e sèvi yo paka pase machin yo pou kòb moun yo tèlman enbesil lè yon nèg yo ap pase machin pou kòb konsa pito nou kontakte amò a nou konnen gonw moun kap ranmase kòb la pote bay pou mwa chak lè nap pase oubyen se chak kenzèn nap bay li nou bay li regilyèman nou bay li konnya nou konnen nou pase dous nou pase libelibè bouda ouvè. San kè sote san pwoblèm. One. Ben se sèl sa m te bezyen fè nou konnen. M pap di plis non. Kounya nou pral fè w tande ansyen senatè Moïse Jean Charles ki t ap pale konsa, se sèl li menm ki kapab bay ansyen prezidan Jovenel Moïse jistis ak tout fanmi l paske moun ki la yo se yo menm ankò k ap travay pou moun ki touye Jovenel yo. Ann tande Moïse Jean Charles. Pèp Ayisyen! Gen kèk tan m pa pale nan peyi an. Nou pale nan rasanbleman, nou bay konferans, men, nan kad mobilizasyon, nou poko fè sa anndan peyi a. Nou poko te pale, paske m wè gen Montana ki te vle pran plas Ariel, m wè Privert ki te vle pran plas Ariel, m wè tou Madanm Laline. Anbasad yo te vle enpoze yon moun nan plas Ariel. Jodi a nou di sistèm nan rive nan bout li. Yo vle renouvle tèt yo. Nou pap kite yo fè l sou nou. Se sa k fè m vin anonse tout moun apati de jodi a mobilizasyon pitit Desalin yo avèk pèp ayisyen an pral kòmanse nan 4 kwen peyi a. Poukisa nou pral kòmanse? Paske nou te mande sekirite. Nou te mande CEP, nou te bezwen yon gouvènman lejitim. Toutan pa gen gouvènman lejitim, peyi an pap soti nan sa l ye la a. Pa gen oken peyi, ke peyi oksidantal yo, ke peyi sid yo, ki pral fè koperasyon avè w si w pa gen yon palman pou ratifye l, si w pa gen yon prezidan ki gen lejitimite. Se nan sans sa a M pwofite nan epòk chanpyona a, nan ouverti chanpyona a pou m di tout moun kap tande m la pou yo konnen peyi a pral chavire e se pa nou ki vle non se paske moun ki sou pouvwa yo pa tande rèl pèp la gade kantite moun Ki kite kay yo la plenn. Gade sa k ap pase nan gran Sid la, tout biznis kraze, lavi chè, ensekirite nan Pòtoprens, tout jèn kouri kite peyi an, transpò anèl vin Sendomeng. Ki sen pou nou rele? Nou pa gen sen. Jodi a, nou konnen pèp ayisyen konte sou nou. Nou pwofite, pandan laprès pale kite televize la, pou n anonse nouvèl la. Si yo te ban nou sekirite, yo te ban nou eleksyon. Pou mesye sa yo ta pran wout pou ban nou sekirite pou ban nou eleksyon nou pa tap di nou pral mobilize nou sispèk gon kategori moun ki pa ka gen eleksyon yo prefere gouvènman tranzisyon pou yo fè derapaj pou yo fè kòripsyon e yo tou pa tou non nou pa nan gouvènman tranzisyon ebyen nan sans sa m pwofite pandan 23 zyèm Kout mo pou mwen Janjal la pou m di pèp ayisyen an nou solidè avè yo. Nou pa te ka pete kouri. Lè w nan wout, li fè nwa, ou pa konnen wout lan, se pa kouri pou w kouri, men, se pa mache pou w mache, se pou w kanpe, pou w tann li fè jou, pou w wè ki kote w ap mete pye w, pou w gen wout pou w avanse. Jean Charles Moïse ki kritike ki te pwofite kritike otorite yo li di ki pa ka bay ak ansyen prezidan Jovenel Moïse jistis yon lane apre asasina l, lidè Pitit Desalin nan fè konnen pouvwa sa pa ka bay ansyen chèf leta jistis akoz se gwo bwa nan sistèm nan ki elimine ansyen lokatè palè nasyonal la, n ap pale de Jovenel Moïse, nou envite n koute yon lòt fwa Jean Charles Moïse pou plis detay. Jodi a, lefèke m wè bon gouvènman ki pa ka òganize chanpyona nasyonal nan peyi an. Sa banm tèt fè mal. Gon gouvènman ki pa ka bay sekirite. Sa banm tèt fè mal. Gon gouvènman ki pa ka desann manje, materyo de konstriksyon monte. E, jodi an, tout moun chaje avèk pwoblèm nan peyi a. Nou tout wè, Jovenel mouri, li pa ka jwenn jistis. E menm si Ariel kòm premye minis avèk Martine kòm madanm Jovenel, menm si yo chita anndan tribinal yo, yo pa ka ba Jovenel Moïse jistis paske sistèm nan pap dakò. Se gwo bra ki elimine Jovenel Moïse. Nan sans sa, nou di fanmi Jovenel Moïse e pitit li, frè l yo, se sèl nou, pitit Dessalines yo, nou ba w pouvwa. Nou ka ede fanmi sa jwenn jistis. Apre sa, yo pap janm jwenn jistis. E vwala, nou pral antre nan ti bout videyo a. Nou pral fè w tande ti bout videyo a. Men, w ap ka tande son an sèlman nan videyo sa a. Paske videyo a tèlman sansib, nou pap ka mete l anndan videyo sa a. Sinon, YouTube ap bloke videyo a. Kidonk, si toutfwa ke w ta renmen wè videyo a avèk pwòp zye pa w, w ap jwenn yon link nan premye kòmantè fikse nan videyo sa a. W ap kapab klike nan Link lan lap voye w direkteman nan yon group telegram epi wap kapab wè tout video bandi tout video ke nou paka poste tout video ke nou paka mete sou youtube sou facebook wap jwenn yo nan group telegram sa paske gen video ki tèlman sansib otomatikman ou metel sou youtube yap siprime l pou kapab wè tout video ki gen rapò avèk bandi ki mouri foto bandi ou byen video ki vreman dwòl ou bezyen kèk ti gade yo klike nan link sa ou ap kapab wè tout video ki gen rapò a bandi kote ke bandi ap tonbe bandi ap mouri foto bandi video bandi ou ap kapab wè yo nòmalman. Ann tande ti son sa ansanm avèk mwen. E vwala, jan w tande a, se katouch k ap vide sou jèn gason. Se jèn gason k ap tonbe konsa. Kidonk, si w ta renmen wè videyo sa a, klike nan deskripsyon videyo sa a, w ap kapab jwenn link lan pou w kapab antre nan gwoup Telegram nan, pou w kapab wè tout videyo ki gen rapò avèk bandi yo nòmalman. E vwala, se te tout sa nou te pote pou ou nan videyo jodi a. Mèsi dèske w te gade videyo a jiska lafen. Pa bliye, like videyo a, abòne epi pataje videyo sa a avèk yon zanmi, yon fanmi pou w ankouraje travay la. Mèsi, se te yon plezi. N ap kwaze nan yon pwochèn videyo. Tchaw!